Bonsoir la fami, avek plezi nou antre la ka ou pou ka pap pote ba ou yon nouvel emisyon. Bo se na yot ap ban mon ti bozwi, paske ta le amte anonse ke bonjodi ala, bo se ke pap gen aktivite bandi nan peyi ya, tete chaje. Ebyen eh fan di ke, genyen atak ki fet sou gran ravine. Monsie ti boyo fayon plonge sou ravine nan. Tade bien, euh, dimanche 13 mars 2022. Nan kou an jounay an... Ebyen, nek yo samble tapen joy yo nan mar anata. Ebyen, sotande ala, nek ti boyo deside fè yon atak. Tande, nek yo atake anwo, epi yo pote bouye anba. Metande, bien, anwo, nek yo manye, nou ta kapap di kangran avine. Me ekoute, genye anviron yon douzen moun ki pran bal. Ebyen, jom di nou an, bagay yo sekonsa yo ye. E koman pote bouye sa fè fèt? Fòm di nou ke, dapre informasyon ki rive jwen mwen, Genyen yon gen moun ki tre respektable e respekte o nivou de tibwa. Son nan se Madame Hoy. Enfomasyon ta fe kwen ke nek gen avinyo tatou yil. Ebyen euh, se sa ki souleve koler e kan tibwa ki yo menm deside fayon potebouye sou aviny nan. Jodi ala... Fage bandi ki tombe, d'apre informasyon nou kapap fè konfians, gen de moun, an kan populasyon an, e genye anviron yon dizen de blese, porske pandan moun yon amache, ebyen neg tibwa yo potebouye, yo ouve kout bal. Eske nou tande? E pandan atak sa fèt, nou ta kapap di, se de atak simultanè, porske te genyon tentativ pou te kapap atake neg yo nan kat la. Tande bien oui? Ebyen eh pandan neg yo potebouye nan kat la, ebyen eh neg izoyo nan kat la. yo riposte, d'apren informasyon nou kapap fè konfians, tasemble gen dè mor, nan kan tibwa, e di fè, si yon moun gen chans gade video sa, ou kou d'la jounè, mwen ta kapap di video sa tè trè viral sè yo lè rèzo sosyo, e bie di fè sa wè ki nan zon palmera, e eh bie se mwen ta kapap di yon propan ki eklate, porske te goun machin ki la pou ta kapap distribuye propan, e eh bie nan yo tire direktman sou li, e nan blok sa, te gen yon solda pou izo, ki te akoste nan zon nan fon di ke chale du fer avek presyon voye misye bien lwen men bon misye gen chans an yen pa rive li e ben se konsa bagay yo ye e an ba mizan mi fon di ke a chak instan ba <laughs> se toujou gwo kout bal E eh bifon di nou ke euh, lote formasyon ki yive jenon seke yote asemble atake euh, savon pistache ankon yon fwa. E monsye Gran Avignon, paske goun moun ka pase yon le ala, ebyen eh li fem konen ke gen atak ki fet o nivou de savon pistache. Tet chaje yi la, mes ami, tet chaje. Donk donk akabab di, euh, jounen vreman dramatik pou le jan. ki yo menm abite gran avin pon se ke ou imagine yon dizen moun pren bal, de mor deja, e nan moun ki pren bal yo bon, nan pakon, si genan yo kap jwen la vi sov, e pi nan matisan anko te genan pil kout bal, en fomasyon rive jwen nou, se ke genan de mor, nan kan tibwa e pi ne gyo tap tire sou an masin propan, e bin sotan de ala, li pren du fe, e pi genan solda li menm euh, presyon Euh, du du à Voéli bien loin. C'est un soldat neg village de Dieu. au tête chargé Au courant de la journée gagnons une qui qui t'a circulé à travers les réseaux sociaux. Fait quoi hein? Que bandi attaqué l'ancien ministre de ministre justice sécurité sécurité publique, Rudi Ali, Et eh bien, moun fait connaître tamoui ta Eh bien, écoutez, écoutez une information qui tombe pour dire que le type, il se porte bien. Donc, euh, pas de question d'attaque. de attaque Donk yo demanti informasyon si la ki fe kwe ke ebyen ansyen minister justis lan, jan wou di a li li mem, li ta pedi la vil. Donk kontreman ak informasyon kom kwa li ta moui, ebyen il a fe kwa ke je suy an bonn sante, se sa li di. Donk se genyen ta kapap di yo masjin dezinformasyon ki ap si ki le nan la riyan sou kesyon si la. Bref, genyen... L'ot dosye nou pote pou nou. L'ot dosye an se ke euh, genye yo bandi. Mem pa arrive euh, determine nan ki kan liye. Bandi sa ki avek yon chen bal nan koul, me zami. A chak mouman, yo toujou kontinye ap feyit. Provoke, se yon video de provokasyon, bien sur. Li ap adresele direktman a ki yon tip. E pi dil ke le ou men yo pape la polis. Ou men tal nan la polis, nou non pape peyo parce ke Nou gen bagay nan menon, sak nan menon, se pa chiko li tire. An gade. Kwa kete, kete cheri kwen, wagen wagen zan, kwen zan gen, kwen zan. la vouni plok el lasa la vouni stashe el lasa la avi vwa tali mwa gen zan eske al gen zan nou gen kon zan mwa gen kon mwen dovan e fwa te mwa kan apere la volisa mwen kon batay sa tome la volisa e balistine sa tome nou a ishipo ispye he he he he Yeah. Guys are doing loose. Vamos parar, de Pedro, vamos fechar. Não é possível. E euh, mbal kite nou la, wè avèk yon chanson, gen yon tip ki vwè yon müzik pou mwen sa fè yon bay. Deb li yon lagè müzik la pou li, e je di a mpense ke nou jenon bel okajyon justement pou nou kapap lagè müzik sa, paske se nan yon mouman tout a fè spesyal, paske ba yon vwèman gav, e se yon mouman pou nou kapap panse. Ak jen si la li mèm ki fè yon müzik pou Haiti. Alors le titre de la chanson se pou Haiti. Antande. Pi gwo problem peyi mgen, yo pa jom kwen nou tèt ansom Yo, se sak fè nou pa bjèm kajom Me fòk nou me tèt tèt ansom Soujen nou tout nou gemem san Me dan la me, se pi bè soron nou ta do aplike Yo pran linyon fè la fòs la, yo pa vle duplike Pou lè peyi, pou lè zansèt, se ton machon zini Yo tèlmen pa viv ansom, kè yo chaje ak ankin Yo, me fòk nou pran yo desizyon Konen nou chak la konvizyon Misyon Baso ret kwen nan detwi Pito ret kwen nan konswi O liye waplike la hen Pito waplike sajes An wete tout ipokrit Pou npa kwen nan malaji Nye tout bagay malefi Mkone vi ya difisil Me an kontine la vayti Pou nka gombe la iti A iti Ka dejan wap kouvle Fon meten ansan Pou nou kane gole Nou re tsou den ap tan, delivres nan kou fam gwas Si lin yo te fe la fos, konstitisyon tab mou bel nos Li go problem konstitisyon, genyen nou tout nou vle wopos Yo pa jam gen bitye, chak sak pase yo fe troba Plos, men ma de chajma ki men lem si yo di aba An nou tout me tetan sanpoun kago Haiti cheri An si span, ple pwash nou